Première moitié année fiscale la fini. C'est pour ça fon petit temps pour nous parler des secteurs qui a grandi plus vite dans l'économie haïtienne. Gang. Les organisations criminelles ne cessent de monter en puissance notamment depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Quand vous enlevez, eh bien derrière vous demandez des rançons et derrière vous avez effectivement euh, de l'argent. Bon, c'est vrai. Gagner un bon politique jeunesse pas facile. Gouvènman n yo konnen fòk yo depanse lajan leta an ijans anpil kote, kay minis, achte machin, planifye vwayaj, fè konstwi lak nan lakou direktè jeneral, sere lajan nan peyi etranje. Koze enpòtan! Men yon politik jenès, sitou lè 7 moun sou 10 nan popilasyon an gen mwens pase 30 lane, se kote pou w pran san w pou byen chwazi ki jan w ap depanse lajan Leta a. Se repons youn nan kesyon ki pi ansyen moun konn poze tèt. E si olye n voye jèn yo lekòl nou te ba yo zam pito? Opsyon gang lan parèt sedwizan, li pratik, li rapid e li elimine jèn yo rapid. Lavi bandi pa long. Antre a done jodi men lanmò demen. Sispann pran zam nan men otorite paske lavi bandi pa long. Si wap chèche yon fason rapid vit pou jere jèn defavorize pandan yo pa viv ase lontan, nou bezwen jwenn solisyon ki pi dirab. Gang son chwa fasil. Yo fè m repwòch, yo di mwen pa pale ase. Se paske m ap travay. Travay la anpil e nou pa ka rete nan chemen pèdi tan. Politisyen antann ak gang pou ede yo genyen eleksyon. Epi kontinye ba gang mwayen, lajan ak zam pou ka ede politisyen kenbe pouvwa. Biznisman antann ak gang pou pwoteje biznis yo. Epi kontinye ba gang mwayen, lajan ak zam Pou ede biznisman kenbe monopòl sou mache a. Finanse yo pou yo fonksyone. Eske se vre? Ban m reponn ou trè klè sou sa. Wi m travay nan Site Solèy. Paske Site Solèy se kote m te fè 14 zan e m gen relasyon avèk Ti Ougan, m gen relasyon avèk Ti Gabriyèl, m gen relasyon avèk Iska nan Belekou ki son pou mwa ojodwi lè lidè de sè zòn. Toujou nan menm lide a, politisyen ak bizisman antann yo pou gaspiye lajan leta a epi detwi enstitisyon ak sèvis ki pou ta redwi gang. Medya tout plim tout plimay ap ba gang lapawòl pou yo ka tabli laperèz la pi fon toujou. Odma, Nan moman an, nan moman an nan Savyen, èske nou menm nou pa nan kidnaping, nou pa nan vòlafè moun, nou pa nan kase kay, Koman sa vyen ye eske sa vyen poze. Jamè met mouri jamè jamè. Menm legliz pa rete endiferan nan soufrans pèp Bondye a. Pou sa ki gen awè avèk Pè Frantz Cole, Sekretè Egzekitif Dyosezen Legliz Episkopal Dayiti, ankèt BAF la montre aklè degre enplikasyon li nan itilize franchiz dwàn legliz la pou fè zam ak katouch rantre ilegal sou teritwa peyi Dayiti. Ayiti, se t on prizon. S on zòn lanfè. Li pa menm on zòn de pigatwa. S on zòn lanfè. Kounye a, ou ka mande tèt ou, men, koze sipòte gang yo, p ap fè yo vin gen twòp lajan, twòp pouvwa, pou yo kontinye pran lòd nan men moun? Egzakteman. Des milices qui étaient au départ mobilisées par les membres de l'élite pour faire les basses œuvres de sécurité ou d'assassinat des opposants ont fini par reprendre leur autonomie et devenir aujourd'hui de quelque temps, temps Depuis quelques temps, bagay la gaye nan Il moun yo. à peu près 200 gangs là Elit kowonpi yo ankouraje enpinite pou anyen pa rive yo. Se nan tèt pwason an kòmanse bouri. Lè w kraze sistèm jidisyè a pou w ka fè sa w vle, se pòt ou louvri bay lòt kriminèl pou yo fè sa yo vle. Jodi a, politisyen ap plenyen pou yo. Biznismann ap plenyen pou yo. Moun ki t ap ede yo kraze peyi a ap plenyen pou yo. Se tankou yon seri moun ki te chita ap vide gaz sou dife, epi lè dife pran sou yo, yo tonbe rele anmwe dife. Nan peyi isit, anpil moun pa panse lwen. Menm jan ak bandi ki ap kidnape doktè, boule lopital, lè dife pran sou yo, yo pran rele bande bèlbòs voye yo lopital. Nan lane 2022 k sot pase a, 2084 moun mouri, 1552 blese, 1114 kidnapin fèt. Yo estime fenomèn gang lan lakoz Ayiti pèdi 4.2 milya dola chak lane. Gen zòn nan pwovens tankou Latibonit kote gang yo rekòmanse ap vale teren. Jodi a, nan Pòtoprens, Pa gen zòn ki epanye. Chak katye ap tann tou pa yo. Gang yo ap grandi, teritwa yo ap grandi, anplwaye yo ap grandi. Gang yo pa lwen pran kapital la. Gang yo se pi gran anplwayè jèn nan moman an. Anplwayè ki bay zouti travay, ki peye ak regilarite, ki menm ofri lwazi nan òganize gwo fèt kote gwo atis al jwe. Pou jèn yo, antre nan gang sou wout tounen yon chwa karyè tankou yon lòt. Nou menm rive nan moman kote yon ansye rèn bote animatris tele ap eksplike n kijan sou koze gang lan li neutre. Vyòl ap fèt sou fanm ak gason. Gazolin ak dyezèl vin tounen lò paske kamyon pa ka rive nan tèminal. Moun ap soufri grangou paske manje pa ka rive Pòtoprens. Pri tout bagay monte. Lekòl pa ka fonksyone. Pwofesè ap viktim pandan y ap fè kou, etidyan ap mouri. Lopital sou branka pandan fanm ansent pa ka jwenn wout pou y al akouche, biznis ap deplase al Sendomeng. Aktivite ekonomik sou ralanti nèt. Pèsòn pa epanye. Li pa enpòtan ki moun ou ye, lajan w genyen, kote w rete. Si gang poko rive bò lakay ou, li trè posib Yo pa lwen rive. Paske jan bagay yo ye la, si n kontinye konsa, gang ap fini pran tout kote nan kapital peyi a ak zòn pwovens kote yo gentan pran pye. Dezespwa fè kèk moun anvizaje negosye ak gang pou pwoteje tèt yo. Jan n abitye fè l depi lontan, nou kontinye vle kwè chak koukouy ka klere pou je yo. Pwoblèm nan, kriminèl pa fyab. Bay bandi kòb pou l pa kidnape w, Se bal kòb pou l kidnape plis moun, pandan sa pa anpeche l kidnape w pita. Li enpòtan pou nou tout konprann sa. Ou pa ka fè kriminèl konfyans nan okenn sikonstans. Se kriminèl li ye. Pawòl kriminèl pa vo anyen. Nou pa ka antre nan antant ak gang. Tande sa l di la a! Gen kanpe? An nou pa kanpe? Pa gen kanpe! Gen mesye fè pirèd? Sa rele kanpe a! Pa gen kanpe! Alòs, kisa sosyete sivil la ka fè lè Leta ki ta dwe asire sekirite nou pa sanble ni sou sa, ni kapab? Apre tout lane latwoublay nou sot pase yo, ou san dout ap mande tèt ou kisa k ka fèt. Nou dwe enplike n ansanm pou n mete kanpe Leta ki ka ba nou Ayiti nou vle a. Nou 12 milyon nan peyi a. Bandi yo pa 12 mil. Nou ka jere ti sa a. Rive sou www.ayitinouvlea.org slash brigad pou w kòmanse aji.